Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon m ka anvi di se yon melting pot puiske nan emisyon sila gen anpil dosye nou pral debat un homme a ete tué e pa tro lwen du chan de mars nan zòn olenpik market. plizyè katouch, ebyen se nèg ki ap sikile a moto ki touye sitwayen sila. Ebyen kès kon pe dir se ensekirite ki pote sitwayen sa ale piske pandan jounen an manifestasyon ap fèt nan Pòtoprens epi mesye sa li menm ki ap pase nan zòn olenpik market plizyè nèg a moto pase bò kote l bang bang bang ebyen yo mete li atè. Alò sitwayen sa genyen sou li yon mayo wouj grena. Li e se yon duet paske janm wè foto a e se yon duet misye ye pantalon li gen plizyè koulè sètadi genyen plizyè desen ki frape sou pantalon sila bon brèf nou kapab mete sa nan kad de ensekirite jeneralize donk misye tonbe sou do epi lap benyen nan san. 2 mò daprè sa yo di nou nan vil Akayè ebyen jounen jodi a nou ta kapab di dat ki se 18 me a li make 200. 18èm anivèsè du drapo. Anpil bagay. Sa vle di 18 me epi 218 an. Quelle coïncidence. Men ekoute, nan vil Akayè te gen anpil sakad. Depi nan lasware, te gen anpil aktivite nan vil la. Aktivite bosal wi. Lè n di nou aktivite, se te bon aktivite bosal la. On nou fè kwà ki yorè de mò. Men pandan jounen an, militan nan Akayè pase a laksyon, kès kil zon fè? Ebyen, yo menm, yo boule plizyè machin. Nan plizyè machin yo boule a, mwen genyen videyo 2, ke m pral poste talè pou nou. Genyen se on trelè, dezyèm nan se yon bis konfò modèn. Donk, machin sa yo boule rapid. Sa vle di, Le jeu entre Tom and Jerry li te vrèman bosal o nivo de vil Arcahaie. Si nan Port-au-Prince gen nèg ki t ap moute pou dechire referandòm anba je lapolis, lapolis pa t di anyen, ebyen nan Akayè bagay la te vrèman mare. Se te vrèman grav. E m panse ke petèt nou rive nan moman a chak fwa ke militan politik yo jwenn yon ti okazyon pou kapab. Pote boure ebyen yo toujou fè sa. Donk sa vle di ke sitiyasyon an li te vreman vreman grav yon sware ak yon jounen tansyon o nivo de vil Akayè. Kounye a nou pral pale yon ti koze. Jovenel Moïse le prezidan di peyi konbyen tan li rete pou l ale? Aparaman l sou dènye ane manda li. Sa vle di 7 fevriye 2022 peyi Dayiti ta sipoze genyen yon nouvo prezidan. Jovenel Moïse nou sòm o mwa de me. jen, juye, out, septembre, oktobre, novembre, desembre, janvye. Donk 8 mwa pou preparatifyo e pi euh, la prive nan dat la sou 9 mwa. Jovenel Moïse nan per de rien. Jovenel Moïse, c'est au monde qui entraîne en logique. Écoutez, je veux organiser les élections. Je veux organiser le référendum constitutionnel. Dan sète pèspektiv, prezidan an antre nan yon lojik adelante. Lè w te lekòl, lè pwofesè espanyòl la ap fè kou pou ou, li di w, fè prese, li toujou di w, adelante. Ebyen, se nan lojik sa a, Jovenel Moïse antre. Men ekoute, pou sa ki gen a wè ak referandòm nan, o nivo di palè nasyonal, pa sur, si w poze tout moun kestyon nan palè nasyonal, y ap di w yo pou referandòm nan. Non. Nan zanmi Jovenel Moïse sou poze anpil moun kesyon yap di w ekoute je kwa ke le prezidan de la repiblik s'enlise dans une mauvaise voie o pwen ke nan pale nasyonal ou wè gen vwa k te leve pou di ke bon kesyon referandòm nan gen anpil ensètitid ladan l ben de tout fason pèp la pran lari Nan dat 18 me an, se yon manyè pou dir non o referandòm. E ou wè tout jimnastik ki t ap fèt, kòman nèg yo t ap defile nan lari a la, moute gwo poto, nèg yo te ka menm pran kouran, kouran te ka sote yo pou al debarase lari a ak afich referandòm. Bon brèf! Eske Jovenel Moïse aura le temps d'organiser les prochaines élections? Eske Jovenel Moïse pap fè menm jan avèk Martelly, 5 ans au pouvoir, aprè li lage echap la nan men prezidan asanble nasyonal la ki se Joslèm Privè? Donk otan de kestyon. Jounen jodi a banm di nou byen, lè genyen enstabilite politik nan yon peyi, li ouvri lavwa ak tout lòt enstabilite yo. Pa gen kestyon touris non. Bay sa m pa menm bezwen pale l paske nou pa t ladan l deja. Pa gen kesyon stabilite ekonomik e nou ap vin antre nan yon lojik de banditism agrave. Wè m di tèm nan banditism agrave. Sa vle di si yon nèg te konn touye yon moun, jounen jodi a l kapab antre nan lojik pou l touye 10. Paske pa gen stabilite nan peyi a, tout bagay pèdi kontwòl nèt. Ben m swete ke. Prezidan Jovenel Moise jwenn yon fòmil pou l kapab swa pa konnen negosye avèk les membres de l'opposition epi fè yon ouvèti petèt pou bagay yo kapab ale mye nan peyi sa paske m gen enpresyon gon lè k ap rive menm bandi yo ap gen repinyans ou imajine w ti lapli kanpe l di w mwen menm mwen pè ensekirite a sa k fè m gen zam se paske m tèlman pè ensekirite a se sa k fè w wè m kenbe zam. Donk ou kapab konprann, sa vle di menm nèg k ap fè krim nan l ap rive yon lè pou l di ekoute mesye l prezidan m fè twòp krim, peyi a fò l gen sekirite ladan l. Fè nou konprann. Bon, nou pral fini wi, men nou pral fini ak yon ti videyo. La videyo sa dire anviwon 10 segond, pa bokou. Men o nivo a Andre Michel, mèt Andre Michel an Repiblik Dominikèn, petèt ke li te ta pral achte yon kay, obyen li ta pral fè yon afè kèkonk. Men Gen yon moun ki wèl ki di men sa w vin fè la ou vin envesti men gen yon ti repons tou kout de yon mo ke li pwononse ki petèt kapab deranje anpil moun dan la sosyete dizan oblije. Oblije sa a fè anpil moun al di tèt yo, poukisa Andre Michel di oblije quand on lui parle d'investissement, d'achat de voitures, de maisons en République Dominicaine? Lè moun sa yo di tèt yo sa a, yo vit fè referans ak madanm e pitit Mèt Andre Michel ki pa nan peyi Dayiti. E poutan, Andre Michel se youn nan nèg ki toujou la pou ap mande pou al mobilize. Regarde sa. Ou kapab gen yon lide. Men, imedyatman kesyon sa vin pran lari, genyen m ta kapab di yon kanpay dyabolizasyon kont Andre Michel. E Andre Michel se youn nan moun Yon moun ki renmen prezidan Jovenel Moïse ki petèt gen yon atachman pou li pap janm renmen André Michel paske se yon tip ki toujou genyen yon pwopo wonflan a lankontre de Jovenel Moïse. Ebyen imedyatman video sa fè la une sur les rezo sosyo, anpil kritik, André Michel est un méchant, André Michel se yon moun m ta kapab di ki rayi pèp ayisyen an, Andre Michel ap mande pèp ayisyen an pou rete dè barikad yo, Andre Michel ap mande pèp ayisyen an pou kapab mobilize 24 èr sur 24, 7 jou sou 7, san manje, san yo pa pran anyen, pou kapab rive voye Jovenel Moïse ale, Andre Michel di ekoute pèp ayisyen nou pa nan dyalòg ak yon blofè, yon kriminèl tankou Jovenel Moïse, or se mèt Andre Michel sèlman ki li menm nan peyi a, sa fam, sè zanfan, a letranje, donk sa sisite anpil endinyasyon de la part de anpil moun, des proches de Jovenel et meme peut-etre des gens ki yo menm nan opozisyon tou, bon, li te toujou konsa depi la nuit des temps. Ok! Fò m di nou, André Michel, nou te kwaze l nan manifestasyon 18 me an. Imedyatman tout bagay sa yo parèt, ebyen m gen presyon ke, kèlkeswa kote laprès rankontre avèk André Michel, premye bagay pou di, se poze mèt André Michel kesyon sa a. E kisa l te di kòm repons? Phtk gon pwoblèm avèk Andre Michel, yo pale tout radòt. Mwen yo banm yon kay sendomeng men yo poko banm kle kay la yo poko banm papye e m pa konn kot kay la ye yo dim al ouvri biznis yo di tout radòt bon m pa pral pèdi tan m reponn phtk paske tout moun konnen tout sa phtk di se manti. Je crois que tout est dit à travers cette émission. Merci beaucoup la famille. Comme toujours, Un maximum de commentaires, un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou pouz ble an pou nou dire ke vous appreciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine! Jounen jodi, gras ak entènèt nou gen chans tande e wè sa kap pase nan mond lan. Si ou bezwen gen bon jan enfòmasyon sou sa kap pase nan peyi Dayiti, sitou nan geto yo, branche chèn ou renmen anpil yo, RL prod ak Obsesyon production ki travay men nan men ak anpil lòt chèn tankou Haiti Diversité. Pou w pa rate ankenn emisyon, lè w abone, klike sou ti klòch la ansuit fè yon lòt klik sou tout epi w deja valide. Mèsi poutèt ou fè pati fanmi an nou sòm les chaines de l'info.